Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen di avèk plezi, se kòm toujou lentro de set emisyon, men, lè nap gade sa kap pase nan peyi da iti, bagay yo vreman grav. Grav anpil, Alò pou tout moun ki abone sou Facebook yo, m gon ti mesaj pou nou jist avan mwen kòmanse emisyon an. Ebyen paj sa, paj RL Prod ki sou Facebook la, sa nou te sou li an. Ebyen nou pral tande mesaj sa sou li. Men nap oblije al abone sou euh, lòt paj la, nouvo paj la paske paj sa li menm li pral cancel Facebook. pral cancel li paske e ya de video ki son limite donk se sak fè nou fè mesaj la pase sou youtube e wap gen chans tande mesaj la sou rl prod facebook la tou tout moun ki te sou facebook yo mwen kite lien yan euh anba video a pou nou ebyen nap just klike sou li epi ale travèse sou paj sa rapid paske e fòk nou gen yon 100 mil abone rapid sou facebook la euh pòtoprens. Si nou pran rejyon metwopolitèn Pòtoprens la la a, aglomerasyon Pòoprens lan, ou pran Site Solèy, te gen anpil pwoblèm. Jiskaprezan, gen anpil pwoblèm onivo de Site Solèy. Lè w pran zòn Boston, ou pran zòn Bwouklin ki te konn ap batay, kounye a la, nou ta kapab di genyen yon tantativ pou ke kapab gen lapè. Men dènyeman la a, te gen de twa grenn bal ki tire paske nèg yo nan va ap fè lòt zòs Epi sa w tande a la, bal deklannche. Men ekoute, yo sou wout kanmenm pou kapab jwenn yon ti sese l fe. Sa se pou Site Solèy lakomin de Taba. Gate, lakomin de Lakwa dè Boukè, sa se manman koze a. Premyè sikonskripsyon de Pòtoprens, tèt chaje. Dezyèm sikonskripsyon de Pòtoprens, tèt chaje. Twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens ki gen ladan li Matisan, se pwoblèm nèt. Kawfou ou ta kapab di ke Ou sikile libre, men ekoute, ou pa toutafè rasire lè ou Carrefour. Ki lòt komin ki genyen nan aglomerasyon Pòtoprens lan? Sinon m ta kapab di Petyonvil. Petyonvil ka fè yon efò la pou kapab kenbe eskanp figi l men, nou pa t atann nou aske Bagay la pral gate Petyonvil. Dayè gen kidnaping ki fèt Petyonvil, genyen anpil zam ki ap sikile Petyonvil, men se pa le fèt ke nèg yo vle kenbe yon vizibilite pou Petyonvil, sa vle di le dwa de sirkilasyon, moun kapab moute desann, men tanzantan gon pwoblèm. Bon, fò n di ke, pandan n ap pale de Petyonvil lan, depi kèlke jou gen yon sitiyasyon tansyon o nivo de Girardeau. Te gen yon premye eleman enfòmasyon ki ta fè kwè ke anpil bal t ap pete antre lapolis e dè zòm zame ki yo menm nan zòn nan. A prèv, m kwè gen yon ti videyo ki vin jwenn mwen jodi a la, pou moutre kòman bagay yo te. Sa vle di la, pa gon kote ki vrèman dous o nivo de Pòtoprens la, aglomerasyon sila. Bagay yo waw. Nou prale dirèkteman nan Martisan. Matisan bloke depi yè swa. Mwen toujou di nou sa silvouplè la fanmi, pa pase matisan. Si w gon bagay ou pral regle, m konnen sa fè mal vrèman paske se wout ki pi dwat la. Men lanmò lè w fin pran l, ou pa konn anyen ankò. Ou kite moun ap kriye dèyè. Chofè yo, se de nèg m ta kapab di ki pa janm vle tande moun menm. Èske w konnen yon sitiyasyon konn fin pase nan matisan la a, 2 zè aprè lè w gade w wè chofè sou wout la ap moute desann. Pa egzanp, yè swa, yo touye yon chofè. Yo fè tantativ pou pran plizyè machin sou wout la. Gen chofè e kou yo kouri chape poul yo. Men w konnen maten an la byen bonè, chofè yo leve, yo pran wout la. Ebyen fò n di ke, se maten, e jis nan mitan jounen an, nèg yo pran plizyè machin. Nan Matisan e Fontamara bloke paske gen anpil machin kap soti an pwovens ak anpil manje mezanmi machin yo bloke Fontamara sa li atò Matisan gen lòbèy kap fèt. Yo ta menm pale de ka danlèvman ki fèt maten an la o nivo de Martisan. Sa vle di bagay la vrèman grav. Ann pran yon egzanp mesye, frè m yo. Lè machin yo sòti an pwovens avèk pil manje sa yo. Matisan bloke, yo pa ka antre Pòtoprens. Lè genyen machin ki Pòtoprens ki pou al an pwovens ki bloke ki pa ka ale. Manje gate, ti sa abitan yo depanse enèji yo ladann pandan anviwon de twa mwa pou kapab fè yon rekòlt Ebyen rekòlt sila a gate. Machann yo yo menm ki sòti m pa konnen byen lwen pou al achte manje Jeremi nan gran sid lan pou antre nan Pòtoprens. Donk ou imajine manje sa yo k ap ret kanni nan men machann yo. Se tris. Lè premye blokaj la ou wè machann yo te oblije lote. Machandiz yo, kote machin yo kanpe a, defwa menm kòb yo depanse pou fè acha a, yo pa menm rantre l, alevwa pou ta pale de yon ti benefis. Sa vle di ke bagay la vrèman rèd la ankò o nivo de Martissant. Mesye silvouplè, bay yon ti pasaj non. Bay yon ti pasaj omwen pou yon semèn. Mwen menm, bagay Matisan an, m santi ke s on feyton san fen. Men m gen yon grenn bagay m ap mande 3 mesye yo. E menm lapolis. Izo, Krisla, Ti Lapli, lapolis. M vle ke nou serye. Lè nou di yon bagay pou ke moun pran l pou serye. Ekoute, ou fè yon deklarasyon pou dire ke, bon, nou Bay lari a pou yon semèn. Epi semèn sa tout moun ap gen pou fè sa yo gen pou fè. Lè n ap fèmen lari an tou, nou moute pou n di ekoute a partir de demen, lari a fèmen. Men y a un problème. Le problème c'est que se pandan lari a ap fonksyone an tou pou nèg fè kou. Sa k problème nan wi mesye. Sa k problème nan. Ben an tou ka mesye, popilasyon e chofè, mwen konseye nou ankò, pou ke nou kapab pran yon maksimòm de prekosyon. Maksimòm prekosyon an se tou senpleman swa rete lakay nou ou byen pase nan lòt wout. Paske Martissant li menm preske a chak minit li make danje. Ok! Bref! E m genyen yon videyo ki vin jwenn mwen, e m ta kapab di yon foto, yon foto, men avan gen yon videyo. Gen yon moun, yon sitwayen ki li menm ta vòlè yon kabrit. Sa se pase nan zòn Bèlans. Si m di Bèlans, m pa konn depatman yo byen non, se departeman di Sidèst. Ebyen, popilasyon nan zòn nan ta sanble kenbe misye. Yo mennen li ka yon, m pa konnen, yon chèf katye oubyen kazèk. Men kazèk la potko vini. Èske nou konnen, dènye nouvèl ki rive jwenn mwen, se ke yo met manchèt sou endividi a, epi yo mete dife sou li. M gen yon bagay wi, m pa voye yon nèg al vòlè. Men, le fèt ke nou menm abitan yo tou nou antre nan yon lojik bay tèt nou jistis, li pa bon. Pa bliye, moun k ap vòlè bèt moun yo andeyò, m ta kapab di se pi gwo krim ou fè yo paske lè moun nan redi l achte yon ti kabrit, li redi l achte yon grenn bèf, li fè anpil jefò. Donk, fòk nou respekte byen moun. Paske lè nou vòlè byen sitwayen yo, nou depourvu yo de sa yo posede an, e se a rekòmanse. Men tou, lè nou kenbe yon vòlè, se nou menm ki bay tèt nou jistis, li pa p bon. Hum! E se pa konsa pou bay tèt ou jistis. Petèt nou te ka mare nèg la, nou mennen l nan komisarya ki pi pre an, nou remèt li bay lapolis, epi lapolis li menm, a mete li nan prizon. Videyo sa a, alò, Foto a li fèm vrèman triste e map mande moun ki nan provens yo nou kapab kontinye frèm nou kapab kontinye fè brigad nou kapab kontinye ap veye byen nou men ekoute m panse ke gon limit nou rive e gon limit nou franchi ki pa ditou bon paske la li pa twò evidan. M pral kite nou avèk yon imaj. Pou m di nou ke. Pòtoprens nèg te konn ap fè lwanj pou li dan lèzane 1980. Kesyon kidnaping nan, se te petèt nan rèv moun te konn wè sa. Yon Pòtoprens kote ke pa t genyen anpil pwoblèm, pa t genyen anpil moun sa yo, pa t genyen anpil bandi konsa. Men jounen jodi a la a, se yon lòt Pòtoprens. E je sui dezole paske m pa vle fè pwomosyon pou sa ki mal nan peyi m. M t ap santi m byen pou m ap gade sa k ap pase byen nan peyi m. Men. Elas! Se mal la. Pa egzanp m kwè ke gen yon artiste ki di euh poukisa nou pa janm pale de sa ki byen yo? A chak fwa ki a kelke choz ki pas ebyen nou relate l. On a tue Jovenel, eske la n panse ke jounalis te dwe fèmen je sou kesyon sa pa janm pale de lanmò Jovenel? Ebyen se menm jan tou kant lè jan patoj dan lo o nivo de site solèy fò w di l, fò w bay li, fò yo wè l. Paske ban m di w bagay. Tout sa kap pase nan Nigeria nou gen chans wèl. Tout sa kap pase nan Siri nou gen chans wèl. Kiyès ki bay li? Se pa jounalis? Ebyen sa kap pase nan peyi Dayiti tou nou sipoze wèl. E ou wè imaj sa m pral kite nou avèk li an? Sa bay anpil la tristès. Paske lè wap gade l wap wè peyi sa a m pa kwè ap gen chanjman pou li ankò. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.